Jodi a mwen te lakay ou, Fristalere boule mic nou konn non an deja, enben jodi an m pral fè nou dekouvri yon atis ki soti kafou lamantin 54 sa kap fèt Lele? Ye ye nèg anfòm kafou reprezante nou la nou la aya bonmbe. Aya bonmbe li ye tonton. Jodi a nou te gen Lele Flow ki soti nan Kafou Lamanten 54 ayy Mèsi anpil Lele big up tout moun big up Aya Bonbe pou le mic.